Bonjour Pierre Renel Bonjour Dieuseul Guerrier Bonjour Bob Map remèsye nou em salye tout lrès moun kap tande emisyon sa spesyal sa maten an e avan ke nou pozem kelkeswa kesyon an ma pral remèsye Bob C pou on dènye kesyon li sot poze ansyen premye minis lan Claude Joseph men antanke diplomat Li pa ka boude kesyon an, li reponn ou l kanmenm. Paske ou pa ka di mwen, yon prezidan de la repiblik, yon premye minis la, gen minis enteryè, gen chèf de lapolis, m pran 3 moun sa yo sèlman, pou nan area prezidan an rete a, Pou kèlkeswa moun ki vin abite a pou ou pa ko gen yon ajan ki konnen l, ki kote moun nan sòti, kiyès k anfèmen l kay, pou konbyen tan, kote l te ret pou mennen ankèt sou li, epi jodi a pou y ap ede m plenyen mwen menm? Bon yo menm ki te nan tèt leta a, krim nan fèt devan yo epi pou y ap kriye menm jan avè m? Antoulèka m kanpe sou sa m p ap di anyen, men kòm se diplomat li ye, li brase kesyon l reponn kesyon. Mèsi dèske l ap ede nou jwenn jistis, m espere sa. Kòm Bob te di ke si lè pwa a te vèt li pat gen pri paske kote li sèch la li pouri a li pral vann pi bon mache. Se sa m tap ne vle reyaji sou dènye kesyon paske m pa satisfè de repons premye minis lan bay la. Paske ou pa ka di m yon radyo karayib, rad tout lòt radyo ki gen yo ka fè dè emisyon spesyal pou yo di m ke bon se mèt la pèsòn ki fò la paskil fò. Pou pa gen dè moun kap fè men nouvèl pou ou pou ki di w a gen de bagay klè la fò w reyaji sou li wi. Ebyen sa li la, se li k leve ou minis ou byen ou direktè sa ou ye a, ou leve nan maten, ou fè sa ou gen kòm dabitid epi w al nan biwo w siyen papye? Antoulèka sa mwen m pa satisfè de repons premye minis lan. Ak tout respè ke m gen pou li, e m ap di l mèsi paske l ap ede m kriye, l ap ede m mande sa pou l te gede petèt sa l te ka ede m prevni menm. Antouka m pa satisfè de repons li bay Bob la. Si Bob ap aksepte mwen, m pa satisfè. Mwen menm, antanke moun, m pa pale antanke paran non, antanke moun k ap peye leta taks mwen chak mwa, se taks nou tout, sitwayen yo, k ap peye ajan de fòmasyon sa yo. Men kòb sa yo, fò yo ta remèt leta ayisyen l. Paske ki sa l fè? Kisa l fè? Si yo peye w pou fè yon djòb ou pa fè djòb la, se pou w remèt, fò gen de lwa vini pou w remèt lajan an. E lè sa tout moun si yo ofri yon djòb se di l pa ka fè l, li pap fè l, lè sa pap ofri ti zanmi yo, ti zanmi yo, ti mennaj yo l, y ap bay de moun, y ap mete la pèsòn ki fo a la plas ki fo. Ou menm kòm ou al etidye nan gwo liv pou w wè si yo te vle fè yon ankèt serye sou lanmò Jovenel la, ki moun pou yo te kesyone? Pa mande m kiyès, paske m pap di kiyès nou tout tou nou wè ki moun yo te sipoze mande poze kesyon dabò pou yo te kapab rive pou yo te rive fè yon ankèt serye sou asasina a, jodi a la nou manke yon jou jou ji avan mesye yo, paske se jou ji yo te kòmanse ap fete. E bon m ka di. Lavi a menm, se de la politik, se la diplomasi. Gen de moun ou wè k ap aplike de diplomasi ki pa t al lekòl pou sa men li nan li, li pran l pa eksperyans. E gen moun menm ki vin swete w oubyen k ap pataje senpati ansanm avè w. Ou santi se nan betiz l ap pase w wi. A bon? Oubyen se lala l ap lala w pou l manje w tou wi. Des larmes de crocodile? Des larmes de crocodile. rete. E se pa premye fwa non sa fèt nan peyi a deja. Asasina ap kontinye. Ann serye. M pa egzanp, Pierre Renel pa egzanp, Dieuseul, Bob ak tout lòt moun ki gen kolòn vètebral yo dwat, ki vle bagay yo chanje, n ap tout ap mache ak ti sèkèy nou anba bra nou. Mwen menm m ap di sa klè, yo ka vle asasine m, m pa konn konbyen segonn, konbyen minit m rete pou m viv, men sa ke m gentan kite a, Ou pap ka asasine l. Sa ke m travay, m kite nan sosyete a, paske mwen m pa gen peyi de rechanj. Pitit mwen avè m, mari m avè m. M gon ekip moun ki sanzabri, ki san anyen, ke y ap vyole nan lari a, ke nou mete psikològ, dè moun la pou akonpaye yo, pou ede yo. Sa se pati pa m ke m mete antanke sitwayen. Paske Ayiti k pral chanje a. Se pa yon bon maten yon kout eklè k pral fè l chanje. Men se mwen menm, nan sèvant mwen gen lakay mwen an, antanke patwon, kòman m jere moun sa yo dabò? Èske m gade yo pou moun? Èske m trete yo kòm moun? Lè m kòmanse trete moun ki pi piti a kòm moun, lè sa mwen menm tou, y ap wè m trete moun kòm moun, y ap trete m kòm moun, e lè sa moun yo tou l ap oblije trete lòt moun moun. Paske nou gen yon pwoblèm de moun ann Ayiti. M pa di nayivte, men m estime ke li te twò sensè, li te twò fidèl. A yon gwoup de moun, ke li pa t sipoze? M pa di a yon gwoup de moun, men lè Nenel di wi, li di wi. E se wi sa a ki koz ke l aksepte mouri. Petèt nou menm li pa t vle di nou l klè, men l te gen tan wè. Men l pa t konnen si e ta gon livrezon a domisil ki t ap fèt konsa. Paske gen de, yo di timoun pa rantre nan jandam. Gen de jwèt ou rantre ladan l. Se sou 2 chans ou ye wi. Jisteman kiyès Jovenel te ye? An nou retounen nan listwa. Jovenel Moïse se yon, m ka di se yon esklav eklere. Pou m ta di tankou Tousen. Se yon esklav eklere ke mèt la panse avèk mwayen li, l ap kapab pran l manipile l. Lè l gade tout òf li fè esklav la, esklav la pa dakò, ebyen ki sa l fè? L ale nan lòt esklav ki pi ba yo, li di, Si w wè m pa ba w tèl ou tèl bagay, se pa mwen k pa vle ba ou l non, se esklav sa k anlè tèt ou a, se lèd fè w pa jwenn li. Epi ou menm, m pa konnen si se yon jèn ou gen anmwens oubyen ou gen anplis, ou kite w andoktrine, ou kite y ale, se vre wi, m t ap manje pi byen, yo t ap ban m dè jou de repo, epi kounye a la, Yo di sèl chans ou genyen se elimine esklav la. Epi ou menm menm menm menm menm menm menm ou pran nan angrenaj lan, ou elimine esklav la. Epi lè w fini kounye a w ap tann rekonpans lan, epi men li. Kot moun ki t ap di lè Nènèl ale yo, de mesye peyi a ap mache? Paske yo te gen kontwòl tout sa k t ap fèt. Ebyen e jodi an? Tout moun, pa gen yon moun jodi a, menm si w te fè yon lajan nan lanmò Jovenel ou manje l a kè poze. Ou pa ka dòmi byen nan kabann ou. Ou pa ka dòmi byen nan kabann ou. Se pa lajan ou pa genyen non, men konsyans ou. Ensekirite a rive sou ou tou paske ou pèdi kontwòl tout sa w t ap fè yo. E mwen menm antank moun, antank yon moun ki etidye syans jiridik, mwen kwè nan jistis sa nou rele konvansyonèl la. Sa nou antann nou, nou konstwi lasite avèk mete dè nòm, tout sa yo. Men an Ayiti pa gon pwoblèm jistis an swa. Lè w ale, gon pakèt lwa ki la. Nou gon pwoblèm de moun. Se pa lwa k pral aplike tèt li, men kiyès moun ki la pou fè aplike lalwa sa a. Mwen menm mwen di ke, paske mwen mal etidye dwa, se tèlman m wè kòman avoka ye, m al gade èske, eskize mwa leksyon, si se nan ren papa yo avèk matris manman yo sòti tou konsa. Ou konprann? Se sa fèm ale di lèm gade mwen se pa lekòl ki aprann yo l se yo menm se sosyete a k fòmate yo konsa yo kite yo fòmate pa sosyete a Jovenel pat gen moun potestan katolik vodouyizan e masonlòj sèlman kite renmen l sa vle di chak moun nan sa yo kwè yap chèche jwenn jistis yo mwen m se lapriyè m kwè map lapriyè e m konnen map jwenn li paske Bondye pa m nan pa konn banm manti sa sèlman mwen menm map di. Lanmò Jovenel dwe pwovoke yon revèy konsyans nan chak Ayisyen, Ayisyèn dan le mond, m pa di an Ayiti sèlman. Paske jodi an, lè w gen yon ti pitit ou fè k ap grandi, li ka vin prezidan tou. Kòman wap santi w si se paw la wè yo rasasine yo rache yo pete je yo mal ki rive konsa poukisa paske l di e sa menm jan Desalin te di e sa ki pi ba yo moun andeyò lwen lwen lwen yo pap jwenn anyen ditou yo pa gen dwa al lakay yo nòmal fòk yap tonbe sou bourik moto ap chavire avè yo machin ap chavire avè yo se sa Jovenel tap defann. Ou wè l panse l ka jwe an favè yo? Pardon? Lanmò Jovenel la eske w el Capone de nouvo politisyen ka menm esplwate l a bon esyan pou fè l jwe an favè yo? Eee wi gen anpil politisyen k ka esplwate l men sa sèlman je prezidan Jovenel pete men je pèp la ouvè. A bon? Pa vin konprann ou pral pran lanmò Jovenel pou FEL batay ou pran kont ou te la ou pat fè anyen pou sa ou te ka anpeche l ou pat anpeche l epi jodi a pou wap vin pran pòz ou non non pa fè sa. Jodi a moun pa vote moun paske w te nan tèl pati politik oubyen w te nan tèl responsab. Moun nan vote moun ke li santi ki enspire l konfyans. Mwen mwen pale de yon revèy konsyans. Priz de konsyans lan, se ou ka pran l dèyè telefòn ou, ou ka pran l nan chanm ou, men revèy konsyans lan, se 3 tap ou bay dèyè ou. Ou kite telefòn nan, konsyans mwen reveye, konsyans ou reveye, konsyans li reveye, kisa nap fè? Paske si paran nou yo te gen peyi de rechanj, nou pa t ap gen libète jodi a la. Tout a fè. Jodi a, tout Ayisyen pran peyi de rechanj la, Dominikani, Chili, Brezil. E si yon jou tout moun sa yo di konsa, ban m lakay mwen? Paske depi nou rive yon kote, nou anvayi l. Wi. Enben, ki sa, mwen menm kounye a la menm, ki aksepte pran lanmò a kèlkeswa jan l vini an la, ou kite pou m travay pou mwen, pou ou, pou ou sèlman? Voye pitit ou sendomeng voye madanm ou sendomeng mwen mrete isi met pam yo lekol isi map tra bon travay isi pou fè kob sou mwen pou voye lòl ban ok antouka e mwen menm sa ke sa ke map di map di klè mwen anpè nou anpè avèk konsyans nou fanmiy nou fas a edikasyon e sakrifis yo te ban nou Nou bay on anyo. Yo pran l, yo. Imole l. Fè sa yo fè avè l la. Sakrifye l. Yo sakrifye l. San l pa gen dwa koule an ven. Nan Bib la, gen yon pati ki di konsa, Pitit moun nan gen pou l mouri, men malè a moun ki touye l la. Mwen menm ak anpil lòt nan fanmi an, nou prè pou nou padone moun ki touye l yo, men sa p ap anpeche ke nou mande jistis. Paske moun ki nan prizon yo se egzekitè yo ye. Men son sèl moun ki te ouvè pòt la te bay la se li pou lajistis jwenn poul di poukisa nou ka toujou padonel men pati penal la lajistis pa di kisa lap fè paske bagay la li di Li Ou pa ka di m Mezanmi ann serye ann serye ann serye Jodi an la menm lè moun pa t renmen Jovenel yo te entoksike l opinyon piblik men jodi an w gen chans pou w tande tout sa l t ap di tout sa l t ap fè ou ka toujou pa renmen l paske l sanble avè w paske ayisyen anpil fwa pa renmen moun ki sanble avè yo lè yo pa renmen moun ki sanble avè yo konsa Yo toujou pran moun nan kòmsi moun nan di w m rayi Jovenel m pa konn poukisa non. Jis pa jalouzi wi. Gen moun nan ki rayi moun nan wi. Gen moun k ap di ke m pa renmen ex premyè dam nan Martine wè sa fè men li pa fè mwen m jis pa renmen l pa jalouzi pou rive jiske la pou detwi 26 juin fèt mesye a nan demen dimanch fèt dè pè ou sakrifye yon mari ou sakrifye yon papa. Moun lè papam mouri map kriye l dim pa kriye Augusta mwen la avèw sa vle di ou pran w dezyèm la nati pran w dezyèm papa pou mwen. Espwa ke nou genyen jan wèm diw la nou fè peyi nou nou fè jistis peyi nou konfyans e nap tann pou yo fè sa tout sa yo gen pou yo fè e nap remèsye tout ayisyen nèt an jeneral ki pa kite nou pou kò nou kap ede nou goumen kap ede nou mande jistis m konnen gen ki sensè tanpri Toujou kenbe men avè nou. Nou menm la famiy Moïse, mwen menm pèsonèlman Augustin Moïse ki kontinye k ap goumen, m ap kenbe, mwen p ap moli. Yo ka toujou detwi kò mwen, yo ka retire souf mwen, sa ki fè moun nan, ke fanmiy mwen, te ankre nan mwen, te fè m, te leve m nan, pa gen moun k ap ka kraze karaktè m, pa gen moun k ap ka kraze karaktè m. Ou ka toujou vle fini avè m. Sa sèlman, sa k rive Jovenel la, li rive l, men pa gen krenn Ayisyen. Ki egzanp ankò? Pa gen ankenn moun ki pral prezidan jodi a ki pa panse ke yon jou l ka pase konsa. Mwen blanm wè yon chèf ak pil sekirite dèyè w, mwen ri w, paske menm sa k ap ba w sekirite a, se li ki pral livre w ankò. Se sa. Se li k ap livre w ankò. E m te di prezidan Jovenel sa, li te di m gen sekirite, m di m pa bezwen sekirite paske ou pa an sekirite. Li di m kòman sa? M di moun ki ki an sekirite a, se li menm k ap livre w. Lè sa m te di l sa, jisteman, lè sa m. Lè sa mwen menm mwen te di l ke e m pi an sekirite pase w. Li gade m sou, m te di sa 28 septanm 2017 mwen te di l sa, vè dizè di swa. Antoulèka, nou pèdi yon frè, nou pèdi yon papa, nou pèdi yon mari. Kòm mwen menm li te ban mwen kouzin mwen Martine. Joseph Moïse, mwen pran l e mwen adopte li ak tout amou, ak tout santiman ke menm amou m te gen pou Prezidan Jovenel la, se menm amou sa ke m gen pou li, paske se frè m ki te ban mwen l, li te di m men Augusta, fè la wout. E bon, gouvènman an fè, gouvènman an fè envitasyon, bon se nòmal, se te prezidan de la repiblik. E li fè devwa l sa l gen pou l fè. Men, a ki kwa w? E, mèsi dèske l panse a komemore jou a. Men, a ki kwa w? Se sa sèlman m ap di. A ki kwa w? Mèsi bokou, mèsi bokou. Mwen salye travay nou. Epi, la prudence est de mise. Sa sèlman m vle pèp ayisyen an konnen, pa gen moun ki egzanp. Pa gen moun ki pa ka mouri jan prezidan an mouri an. Ou mèt te wè w te gen pil sekirite w. S on revèy konsyans pou nou konnen nou tout nou se frè, nou se sè, nou gen yon sèl kote lonbrik nou antere ke se Ayiti. An nou mete nou ansanm pou m ka pase Matisan pou m ale lòt kote m ap ale, pou m ka pase Kanaran pou m ale kote m vle ale, pou m ka pase Kwadèboukè kote m vle ale. Chak Ayisyen, si yo envesti yo nan jèn sa yo, Jodi a ki timoun ki pa gen anyen yap fè demen si Dye vle yo tro bagay nan men yo se sur ke se komansman batay la pou sekirite tabli nan peyi a merci anpil merci anpil merci anpil.